Ki miracle sa rele menm? Allo Owelia. Sa va? Wi sa va sa va anfòm e twa? Wi mwen te bezwen w. A ou bezwen m? Ou mèt pale. Mwen sispèk mennaj mwen ap twonpe m. Ou sispèk nèg ou ap pede twonpe w? Ui. Ok sou bezwen kenbe nèg la map baw yon bagay pou al al fè. Ou mèt ale nan mache achte 32 pè boksè menm koulè pou li sou bezwen kenbel vrèman. Se vre? Bah wi. Map fè sa. Anben ok wap di wap dil wap dil cheri chak tan li bal soti lap met youn depi ou wèl di esi yo panse se yon sèl la li genyen ou mèt konnen nèg ou ap tonbe wap jwenn bonm repons tchao. Ok map fè sa.